Mais quel génie! Hein? Comment Akimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer de pension alimentaire? Hein? Le défenseur de Paris Saint-Germain, Akraf Akimi, il a laissé sa femme Iba Abouk les mains vides et sans pension alimentaire s'est fait souviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur avait déposée pour cause d'infidélité. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié des biens de la star du football en guise de règlement de divorce. Mais il s'est avéré qu'il n'avait de bien. Akimi avait enregistré toutes ses propriétés et tous ses biens au nom de sa maman. Sa diamante. De sorte que légalement, il ne vaut pas un centime sur le papier. Tout est au nom de la mère, la femme d'Akraf Akimi, star du Paris Saint-Germain, n'obtiendra dradoc pas d'indemnité de divorce parce que il a mis ses biens au nom de sa mère, au nom de sa maman chérie, sa maman Madame Bouc, Francis l'année, et a signé que son mari de 24 ans en justice euh, s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros. Les 70 millions d'euros qu'il possédait au moment de la séparation. Mais malheureusement, mesdames, messieurs, malheureusement, tout a été mis. Au nom de sa maman. Wow. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec votre ami Renette Thomas. Nous allons parler ensemble sur ce sujet Dakimi. Avan nou ale plus loin, epa mwen pale fransè nèt, banm fon koz. Banm fon ti ale avèk nou nan rejim yo. Nan peyi nou an Ayiti, nou konnen ke nou kapab marye sou rejim kominote legal, rejim kominote de mèb redu o zakè, rejim kominote a tit inivèsèl, e rejim separasyon byen avèk rejim dotal. Ok! E si nou fè yon ti gade ansanm ak mwen, kisa chak rejim sa yo gen ladan yo? M pa prale long, men fò m fè ti ale mennen vini sa pou nou ankò yn fwa. Lèse mwa vou dir ke, jodi a, nan faz sa k pase Akimi ak madanm li an, wè depi w ap marye, ou pa chwazi fè kontra sou pyès rejim, otomatikman ou marye sou rejim kominote legal la. E sa se rejim ke pi fò Ayisyen marye. E nan rejim sa, li genyen twa patrimwàn ki enpòtan, trè enpòtan ke nou dwe konnen e ki konpoze de kominote a. Genyen byen pwòp mari an, byen pwòp madanm nan, epi byen komen an. E byen komen yo, yo gen ladan yo byen mèb ke chak epou yo te genyen pandan maryaj la. ak tout byen imobilye ke epou yo vin genyen avèk tit onore pandan maryaj la. Ou wè byen mèb, byen mèb ki sa k ladan l? Anndan byen mèb la ou jwenn imobilye, enteryè, ou jwenn kat kont bankè w yo, ou jwenn lajan likid, ou jwenn tit oubyen valè de bous. Epi, yo genyen tou aksyon ki genyen nan yon sosyete, fon komès, epi kliyantèl sivil la. Lè w kwaze avèk byen mèb pa nati w yo, li vle di ke de byen ki atache eksklizivman avèk youn nan epou yo, donk li fè pati de byen pwòp, dizon, de chak epou, menm lòske yo te achte yo anndan maryaj la. E byen mèb pa nati w yo, pa egzanp, pantalèt fanm nan, slip gason an, vètman yo, enstriman travay yo, sa, aksyon an preparasyon pou yon domaj kòporèl elatriye, E genyen byen pwòp ke chak epou yo genyen. Ebyen sa, se byen mèb ou imèb ke chak epou yo genyen avan maryaj lan, oubyen tou, imèb aki ke ou rekeyi pandan maryaj la pa eritaj oubyen pa donasyon. Chak epou, menm lòske ou marye sou rejim kominote legal, Ou kapab libreman jere e dispoze jan w vle de byen pwòp ou ke w genyen yo sof imèb kote ke epou yo abite an ki gen yon stati patikilye. Donk, avril 2020, si nou sonje byen, tout byen mèb ke epou yo te genyen pandan maryaj lan, alepòk, dizon ke sa yo te genyen avan maryaj la li te vin tonbe nan kominote an, Donk, sa ki vle di, tout an swa te pou yo tou lè de. Men mentenan, apre dekrè 9 avril la te fin siyen an, se sèlman byen mèb ki fèt pandan maryaj la ki pou de e pou yo. Tout byen imèb, tankou kay, tèren, depi l fèt pandan maryaj la, li te mèt se te youn nan e pou yo ki te fè l pou tou lè de moun yo, mwatye, mwatye, e l te mèt sou non nenpòt nan nou an la a, E anplis tou, tout byen imèb tankou kay, tèren ke nou achte pandan nou marye an tou sa, otomatikman yo vin pou nou de mwatye mwatye. Dja. Men li te mèt son sèl nan nou nan moman ki te travay ki fè l tou wi. L ap pou nou de wi. Ou wè depi se dèt ki fèt youn nan moun ki marye yo te genyen, depi jou selebrasyon maryaj la, li dèt nou tou lè de. Paske se sa atik 1186 suivan Kòd Sivil lan fè konnen la. Men mentenan rejim kominote legal la ke pi fò Ayisyen marye sou li a, li gen kèk grenn avantaj e l gen enkonvenyan pa l. Anndan rejim sa a, li nan avantaj depi se moun ki jèn k ap marye k poko posede grandchoz. Paske se rejim legal la. Moun yo lè sa yo pa bezwen al kay notè pou yo denonse lajan, depanse lajan an. Si youn nan konjwen yo mouri la, lòt la gen mwatye byen komen yo. E si ke yo ap divòse, pataj lan li ap fasil. Le poukwa, paske tout byen ke yo achte ansanm pandan maryaj lan, chake pou yo ap gen mwatye. Men pwoblèm ki gen anndan rejim legal lan, se ke si youn nan epou yo la yo genyen dèt de on moun, oubyen on enstitisyon ke yo dwe. Li kapab sezi ni byen pwòp moun ki dwe a, e yo ka sezi ni byen komen ke yo genyen yo pou yo kapab touche. Men pa kont, si youn nan konjwen yo ta achte yon byen la avèk lajan ki soti nan byen pwòp li pandan maryaj lan, byen sa a li pa rantre nan kominote a, paske li se byen pèsonèl. Men, fòk ou kapab pwouve kote lajan sa l soti. Pwoblèm ke rejim sa a nou wè la ka ba anpil pwoblèm, anpil fwa moun yo divòse, separasyon an li vin mwatye mwatye an, li konn penalize youn ki travay trè trè di anpil fwa, kote ke lòt la se souvan yo konn ap grate senti, fè fè fè pa resela, ou ka wè ke se youn nan epou yo ki travay trè di ki fè byen epi lòt la te konn kouche l ap dòmi pete, fè gwo gaz, fè sanzave fè sanzave di yo p ap travay fè oken byen, yo bezwen mwatye mwatye nan byen. Donk jodi a, rejim yo, nou wè ki bò enpòtans tan ye. Yo trè trè enpòtan. Ou menm ki se Ayisyen jodi an k ap marye, ou gen yon fason de marye. Lè w jwenn rejim kominote redui ozakè a, rejim sa se sèlman byen ke koup lan li fè pandan yo marye a, se li k pou yo de a. Sa youn nan yo ta posede avan maryaj lan, se afè pa l li ye. Menm lòske l ap divòse l rete pou li. Si pa egzanp ou ta posede yon gwo bis, pa egzanp yon bis ki ap fè zòn pwovens yo, anvan ou marye, depi se sou rejim sa ou pral marye, madanm ou, mari w, ou pa gen anyen pou wè ladan l. Sèlman, kounya la lè nou lwe bis la, pa egzanp bis la ap fè trafik, kòb la vin pou nou tou lè de. Atik 1283 swivan Kòd Sivil la, li di ke dèt ke madanm ou oubyen mari ou fè pandan maryaj la, se dèt nou tou lè 2 a. Men, yon epou dwe pa ka sezi yon moun afè ke yon epou dwe. Yo pa ka sezi salè avèk gen pèsonèl de chak konjwen yo. E si ke youn nan konjwen yo te al fè yon erè, pa egzanp al fè yon prè, oubyen sa yo rele kosyonman an. La li pral angaje kominote a sèlman si tou de konjwen yo te aksepte e konsanti nan rejim sa a, konjwen yo vin modifye kontra a pou yo kapab mete pa egzanp, an, si ke l mouri, lòt lan kapab eritye tout byen kominote a nèt. Èske nou konprann? Donk, pati sa a se yon pati ki trè klè. Jounen jodi a, lè w kwaze avèk rejim kominote inivèsèl lan, pou yon moun ki ap viv nan peyi Dayiti, otomatikman w chwazi marye sou rejim sa a. Ki sa k pase? Depi se byen ni ou menm ni madanm ou, mari w, ou te posede, ni avan ni aprè maryaj lan, yo vin byen nou toulède. Li te mèt se te donasyon, eritaj, tout nèt an swa vin pou koup la, e si ke youn nan moun sa yo ta mouri lòt la gen 50 pousan de tout byen yo. An lagan wi. Lòt konjwen ki vivan, sa k pase? Li ka gen 100 pousan byen yo, si tout fwa sa te mansyone nan kontra a byen sur. Men si se divòse nou divòse, menm lòske youn nan konjwen yo ta an voryen, Aprè divòs la, chak moun ap jwenn senkant senkant nan tout byen yo. Paske atik 1311 suivan kòd sivil lan bay li. Nan kesyon separasyon byen, sou rejim sa a, se Se sèl marye nou marye wi. Men chak moun jere byen pa ou wi. Kèlkeswa dat ke youn nan epou yo te achte byen an, swa avan, swa pandan maryaj la li rete byen pa ou. Se kinan ra ou si ou menm ake madanm a ou, mari ra ou, nou achte yon byen ansanm pou 100 dola la mari nèg la mete 80 dola, fanm nan mete 20 dola, wè la si nou divòse, chak moun pral pran kantite ou te mete a. M ap pale la aktyèlman selon atik 1321 suivan kòd sivil la. Ou wè rejim sa, se youn nan rejim ki asire pi gran endepandans pou yo. E se rejim gran nèg yo. Rejim lòske patrimwàn fanmi yo gran. E wè si youn nan moun yo al fè dèt, dèt pa w ou fè cheri. Rejim sa se yon rejim ki enjis wi. Paske si ke youn nan konjwen yo pap regle anyen, li pa gen aktivite kap rapòte l lajan, divòs mete pye. Ah! Sak te vini pòv nan relasyon an prale tou pòv wi. Hehey! Nou gen sa yo rele nou rejim dòtal la, wè depi w wè dòt, otomatikman ou wè sa se byen fanm nan pote pou mari li. Pou l ka sipòte chaj maryaj la. Ebyen byen sa yo. ke fanm nan pote a li ka divize an 2. Byen dòtal yo, se mari w ki va administre yo epi jwi yo, byenfè ekstradoto yo. Gen sa yo rele pap Fèno ke fanm nan swa ap administre epi jwi yo. Se sèla la pou l jwi, wè dòt lan, li kapab konsène tout byen an swa ke fanm nan gen, e tout byen ke fanm nan va gen pou l gen. oubyen tou tout byen ke fanm nan genyen, oubyen on pati de byen l genyen. E sa ka menm konsène de on objè endividyèl. Atik 1325 swivan Kòd Sivil la bay li. Donk jounen jodi a, fòk mwen di nou klè ke gen anpil chanjman ki fèt nan rejim matrimonyal yo ansanm avèk dekrè 9 avril 2020 an, nou konnen Jovenel Moïse te siyen an, pami yo gen pa egzanp si kay kote koup lan te rete an la, se byen pwòp de yon konjwen l ye, kèlkeswa rejim matrimonyal lan. Depi l mouri, lòt konjwen an, l ap rete la pou l jwi kay lan. E, kras eritye konjwen k mouri an pa ka mete l deyò nan moman an. Men, si toutfwa konjwen sa a ki sivivan an, fò l pa ta ni remarye, fò l ta pa ta ni plase. Paske depi l al fè youn nan yo, eritye konjwen k mouri an ka mete l deyò kareman. Gen anpil bagay wi nan dosye sa yo. Sa ki enpòtan, se ke wè nan dekrè 9 avril 2020 an, sou rejim matrimonyal yo, depi moun ki marye yo pa egzèse pwofesyon, separe, oubyen tou, menm pwofesyon yo, yo kapab antann yo nan enterè fanmi an. Jis pou yo kapab modifye tou, oubyen chanje antyèman rejim ke yo te marye a, yo kapab. Men, gon fason pou l fèt. E modifikasyon sa oubyen chanjman sa, se yon chanjman k ka fèt yon sèl fwa pandan maryaj la? Anvan dekrè sa ou pa t ka chanje l non, men kounye a ou gen aksè a. Men fòk tou lè 2 konjwen yo aksepte. Ou wè si tout fwa nou ta rive nan ka madan nan ka madanm Akimi an n ap pale la, s on ka ki ekstrèmeman bizar. E sa k fè m pote limyè sa pou nou la. Donk fò nou fè bagay yo nòmal, si nou pa fèl nòmal pita ap pi tris. E se le devoir wi de chak òm de randr o mond o mwen otan ki l an a resu. Se la rezon pou lakèl ke fèm la m pataje l ake nou. Donk lè w ap marye, konn kòman w ap marye. Gen anpil nèg deyò a jodi a, m konnen k ta ka pale de bagay Akimi an wi. Men malerezman lè yo gade yo, yo gen ta pran zoklo a. Gen nan yo la a ki pa t janm te konn prepare avni yo avan yo te marye. M toujou di l, L'amour ne fait pas le bonheur. Gen anpil nan nou k ap trennen nan relasyon nou. Ou wè trennen w ap trennen jodi an la, ase souvan se paske nou konn panse ke se nan lanmou nou ka jwenn bonè. Ou ka jwenn plezi nan fè lanmou cheri, men ou pa gen dwa janm jwenn veritab bonè w lan vre. wè on moun ki konnen ke li dwe ere nan vi li, avan menm ke l inisye l nan yon relasyon, lanmou p ap, yow. Avan w inisye w nan yon relasyon, lanmou, ou p ap soufri paske w ap otosifizan, ou p ap pran wont, iks, ou wè a ki m pran la a. Son bagay, wè bonè, bonè ou genyen lakay ou deja, son bagay ke ou vle pataje avèk yon moun ke ou estime ke moun sa li diy pou viv avèk li. Ou diy pou avèk li e li pap detwi ou. Wè, pou m di majorite, m pap di tout non, majorite fanm an swa, yo konnen se sèl eleman feminen ke ou fèt avèl lan, se li ou genyen pou ou ofri nan yon relasyon. Bagay la si tèlman grav e veridik, gen kèk sosyete nou ladan l la, gason an sipoze bay fanmi an, fanmi fi a, li sipoze ba l anpil byen pou l rive gen fanm nan wi. Nan peyi Dayiti yo te konn fè l, m pa konn si yo toujou fè l. Depi gason an gen yon tit onorifik la, oswa yon petèt yon atribi, tankou ou gen doktè, avoka, jij, oubyen enjenyè dèyè non w, sa k pase, yo aksepte rapid vit pou rantre nan fanmi, yo plis dakò sa wi. Men sèjousi l plis grav. Li grav wi, depi w ka aplike w ka abrite. An an, ou pa konnen gen yon pakèt nèg de sè jou sila avèk yon seri de fanm ki pa ka pale de bagay a Kimi an la a. Paske gen nèg la a, moun ou wè yo fil poulik lakay yo a, yo avè l la a. Men w pa menm konnen aprè 2 lane lè sa ekspire a oswa depi moun nan fin jwenn papye l la frè m. Ou pa konnen, yo pa menm konnen si moun nan ap rete ak yo. Se dout sou dout, an mòd pou di yo betal sou betal. Bagay sa yo fè ke nou pa ka pale two fò nan koze moun. Sa k pase a ta dwe sèvi nou leson olye n ta fè rizib avèk li. Ou konn poukisa? Paske sa fè n konprann bagay yo rele lanmou an swa, se yon bagay ki an peril nan sosyete. Se enbesil! ki ka di ke vrè lanmou an l pa egzije kondisyon. Si w pa t wè yon enterè kèlkonk lakay moun sa, ou panse w ta pral sou do pye l pou w di l w renmen l? Ey! Medam yo, mesye yo pran twòp kou. Anpil nan nou pwouve ke, nou pwouve bagay sa yo tou wi, nou gen yon jan nou ye nan tiktok la la, nou moutre ke avèk yon seri de videyo ke nou pa gen anyen pou nou ofri ke kò nou non. Nan dènye ane yo la, nou fè kòmsi n ta di nou nou se moun ki gen machandiz gate nan men nou n ap likide wi. Nou prezante tèt nou avèk on metye oubyen on envansyon la a. Kote ke nou montre nou otosifizan wi. A, kòm foumi pa janm kouri dèyè asid batri, petèt n ava jwenn on vrè lanmou. But m konnen gen fanm Ki avèk on garçon la objectif li se pousel on pitit poul ka metel sou child support Bagay sa fè anpil relasyon mesye yo pa twò vle entegre yo non E son bèl on bèl bagay lè on moun ou konstwi on vi miyò avèk on lòt hein Paske la ou konnen ke ou genyen on anpir pou jere. Ou gon anpir ke ou te kapab rele l fanmi pèsonèl ou. E jiska kounye a, nou gen modèl, nou gen Jay-Z a Beyoncé. Paske yo tout gen bras yo la. Yo tout ap fè bras yo. Yo te gen l avan e yo kontinye ap gen l. Byen ke Hakimi son gason, men ou menm ki fanm, ou dwe pran leson. Paske gon pakèt gason parazit deyò a. Sosyete a pa demaske yo. Ou konn poukisa yo sal lespri w pou kapab konprann ke depi yon koup gen yon byen, se gason an k kreye l. M wè nou son pèp ki fè jwèt ak tout bagay serye. E m fini pa konprann poukisa oken gouvèneman la pa vle pran nou o serye wi. Paske nou son pakèt betizè. Mwen aprè m fin swiv deba sou Akim nan. M panse ke jodi a, bon se sa k fè m vin la pou m te di de twa mo, e wè sa k gen bon sans sou listwa sa, nou pa p twò melanje nou nan plezantri move gou sa, paske sa son bagay, nou sipoze bat tapaj sou li. Son bagay kote ke relasyon, yow, Se kwa se kwa sèt relasyon. M panse ke li plis kon afè de lajan paske ou byen relasyon yon gason ak manman l. Kiyès ki te ka imajine ke jodi a yon gason tap chwazi mete tout byen li anba non manman li nan plas madanm ni. Wè sak rive la, li pral kontinye rive toujou. Ou konn poukisa? Paske lanmou pèdi valè l e nou renmen sa ke moun nan genyen. Sa gen kèk tan wi aranjman maryaj ap fèt. Pèsonn pat janm konn poze tèt yo kesyon poukisa ak pa poukisa. Se jis paske pa gen konfyans ankò. Pa gen konfyans paske wap viv avèk yon moun la yon grenn je ouvè yon grenn je fèmen. Wap veye. Wap veye okazyon pou lache pye w epi benefisye meyè pati nan gato a. Gen anpil gason ki aplodi istwa sa. Pakont, m wè sa tris pou on gason rive nan limit sa avèk on moun k ap kouche nan do tou. On moun k ap ba w latyèl maten midi swa. Donk si w t ap veye bouzen nan kafe la a pou w plumen avèk ou maten midi swa w t ap peye plis ke sa hein. Anpil fanm tou chwazi voye monte sou dosye sa. M wè gen fanm ki gentan ap kare kò yo la pou yo atake mesye yo. A wi! Nou gentan ap atake sou pretèks ke si yo pa gen kòb avèk byen pou yo fèmen bèk a yo. Men lese mwa vou dire. Son bagay ki biza. E m wont pou nou. M santi ke nou menm medam yo se nou menm ki responsab ke jounen jodi a gason pa ka fè nou konfyans avèk lajan yo ni byen yo ankò. Pase ke nou vin gran manjè. Nou kite lajan anvayi lespri nou nan yon nivo kote ke nou pa ka renmen ankò. Map poze tèt mwen kesyon eske fanm jodi a konn sak rele lanmou? A fòs ke m wè nap kouri dèyè bagay ki ka fè nou parèt pi bèl sou rezo sosyo yo. Nou bliye tout bon manyè yo. Jodi a sa rive yon fanm, ou konn poukisa sa rive? Se paske a chak divòs, medam yo toujou ap pwofite pou yo tou rich. Se pou sa tande. Madan footballeur maroken an Achraf Hakimi mande divòs. Lè pou byen an separe, tout sou non manman Hakimi. Ala de zen! Si se te Ayiti, kòman sa t ap ye? Ou pa poze tèt ou kesyon sa a? Eske fi a t ap pèdi nèt? Bon, sou pwen sa a, kisa m ka di? Nan rejim legal la nan peyi Maròk li menm. Se li wi ki rejim separasyon byen pou nou isit la. Nan atik 49 lwa sou fanmiy lan nan peyi Maròk li di ke chak konjwen yo dwe jere patrimwàn ki pwòp a yo menm e pandan maryaj la. Yo va rekipere patrimwàn yo apre divòs. Refòm Kòd Lafanmi ki fenk fèt nan peyi Mawòk aktyèlman la, li bay posiblite pou ke epou yo ta etabli yon kontrad maryaj kote ke y ap prevwa ke jesyon byen yo fè yo pandan maryaj la. E kontra sa, li va gen pou li redije pa vwa adoulè, sa ki vle di vwa notaryal. E wè nan kontra sa, se yon kontra ki dwe separe ak maryaj la, kote ke epou yo answa dwe aksepte, yo dwe aksepte, yo dwe dakò, yo dwe kloz, ki pa de kontrè ak bi maryaj la selon sa ke atik 39 kòd la fanmi peyi sa fè konnen. Nan kad madanm Akimi an, madam Akimi, eske li te fè kontra? Nou pa okouran de sa. Men, si pa t gen kontra, otomatikman, se sou rejim legal lan, se li l te aplike kote ke chak moun ap kite avèk pwòp patrimwàn pa w. Ebyen, wè rejim sa a, li diferan de rejim legal ke nou menm nou gen an Ayiti. Kote ke tout byen ki fèt nan maryaj la answa, se pou nou de a li ye a, senkant senkant lan. Rejim legal nan peyi Mawòk lan, li plis sanble avèk rejim separasyon byen nou gen la a. Lè footballeur a mete tout byen sou non manman l lan. Pa vle di l pa posede anyen nan. Se kòm si m ta di w li fè don de tout sa l posede a manman l wi. Pandan lanmou an te rose lala. Nou te sipoze mete kontwòl sou fason ke byen yo ap jere. Kote byen yo ye pou nou te ranje koze sa an ka ke ta vin gen divòs. Fòk nou panse avè yo. Ebyen pou pa bò isit lakay an nou. Bagay yo pa konsa. Chak rejim lakay pa nou. Pou nou konnen ki jan n ape marye pou sa k rive madan Akimi an pa rive nou, nou dwe aplike prensip m sot di nou talè la. M sot ba nou prensip yo. Depi w wè rejim matrimonyal, sonje m di w dwe konnen ke sa son ansanb de règ jiridik ki destine pou òganize rapò sa ki gen pou wè ake patrimwàn antre yo on kote ke epou yo an swa yo rantre epi on lòt bò epou yo avèk on lòt moun nan peyi la la on koup ki vle marye l gen chwa pou chwazi rejim li vle a nou libre ayiti men konpatiblman avèk jan sa te ye lontan li vin chanje apre dekrè ke Jovenel Moïse te siyen 9 avril 2020 an. Donk medam, medmwazèl di mesye, jodi a, ou menm kap gade video sa, lanmou son bagay ki rare, lanmou son bagay sekrè, lanmou son trezò. Se nòmal pou l rare pou w twouve l wi. Nou ap viv nou an tan la, kote ke tout moun sou kou. Tout moun an swa. Moun nan ka avè w la, li pran pòz li renmen w depi 10 an. E poutan se enterè l lap defann. Mennaj ou mari ou madanm ou. Ou ka sezi, ou wè l alèz pou l gade w nan je. Epi l ap vide manti sou ou wi. De je l kale. Bon l ka menm vle sèmante pou w ka kwè ke s on verite l ap ba w. Y ap twonpe w, y ap derespekte w. Ou pa ka fye w nan anyen non. Ou pa ka fye w nan anyen. Paske w ap konnen se lè yo jwenn sa yo t ap chèche a. Anben se rezon sa yo ki fè w jodi a. ke ou menm ki ap gade video sa, ou dwe aranje w. Pran san w pran tan w pou w fè chwa w pou w marye. M konnen, anpil fanm choke pou zak Akimi an. Men asireman gen anpil nan fanm sa yo tou ki sot ki choke a se de materyalis wi. Se de materyalis paske yo ase souvan yo marye avèk gason pou lajan ak tit sèlman. Yo pa kwè nan tèt yo. M konnen anpil fanm pa kwè nan tèt yo. Nou pa kwè nan kapasite nou. Nou stil pa kwè ke kapasite nou kapab fè pwa nan balans ekonomi an. Wè on fanm, ou ka petèt pap travay pandan on ti tan koz pwoblèm migatwòl, koz ensekirite, koz chomaj, maladi san peye, anfèt matènite san peye. Poutan, gon lòt atitid ou genyen la a. Li ka fè ke nèg ou avè l la toujou gen pwa nan balans lan, sitou si nèg sa lwayal, si l fidèl, si l soumiz. Nèg ou avè l, wi, si w fè tout sa k pou fèt ki kapab rapòte nèg la de yon depans a mwens. Marye avèk yon gason, madam e mèdmwazèl, pa vle di w se kanè bank li. Ou wè sèl sa k diferansye w de nèg la, e tete yo. De tete yo k pandje, ki pou bay lèt lè w fin fè yon timoun nan. A wi. Gason an gen yon peni nan fòm yon alonj. Gason an pa gen matris sèlman pou l ta pote timoun nan. Ou wè menm jan yon gason travay sèvo l pou l fè tit li avèk kòb li. Depi w pa t envesti avèk li. Yon fanm tou ka travay sèvo pou fè tit ou avèk kòb ou menm jan ak gason an. Se yon bagay ki senp. M konnen fanm toujou ap vyole lwa nati la. Sa li klè. Wè tout sa nou yon fanm posede la a, ase souvan se gras avèk yon gason. Kit ou vle l kit ou pa vle l map di w li. E sèl grenn fanm ki engra yo ki petèt ka pa dakò ak sa map di a la a. Sèl yon moun ki engra yon bouzan an kachèt, yon moun ka pran pòz feminis li, boss lady, se ou sèl ki ka fache ak sa m di a. Paske wè depi se fanm nou wè k reyisi ekonomikman nan kelkeswa sosyete a. Gen yon nèg ki te chita dèyè reyisit li. Gen yon nèg tout bon. Yow, ou te mèt te pòv. Ou ka wè l pa bezwen fanm nan, l bay konsèy, li bay sipò ekonomik. Koulwa, ankadreman pou ka soti tèt ou antanke fanm pou kapab atenn siksè. Sa pa don pa fanm yo. Sa pa don pa... Yow, se Bondye ki fè yo konsa, ki fè mesye yo konsa wi. Ou menm ki se fanm ou dwe respekte sa. M konnen gen gason k bouzen tou. E gen gason k bouzen pi mal ke fanm. Men kesyon w dwe poze tèt ou jodi a. Si l pa efemin. Men gen yon fanm ki soti ba. Tout sa w wè l ap fè. Gen yon nèg kan menm ki kanpe nan bak la. Swa k ap bay konsèy. Swa k ap bay lajan. Swa k ap bay koulwa oubyen ankadreman pou l rive. Donk, ou panse jodi a, ki jan w konprann pou yon nèg ta fè lajan l, pou ap itilize divòs pou vòlè tout sa l gen? Kot kouraj gason sa pase? Hum? Kote l pase? Alò pou yon fanm ou marye avèk yon nèg ki son doktè, alò otomatik ou ou pran tèt ou pou yon doktè tou? Ou te ede gason sa fè setan medsin nan? Ou ede l fè rezidans, pase nan egzamen yo, ou ede l? Menm si w te konn ede gason sa fè devwa, ou te konn ede l fè rechèch, ou te konn ede l etidye, ou te konn peye tout ane lekòl li pou li menm, ak lajan w, sa se bagay ki regade w. Paske ou te gen menm sèvo ake gason, ou te ka aprann tou. Poukisa ou pa t doktè tèt ou? Ou te ka fè chwa etidye sa nèg la ap etidye a tou pou chwa pa w, pou tèt pa w. Ou te ka gen tit doktè tou. Li valab pou ou tou wi gason. Li valab pou ou tou. Fanm oubyen gason ase souvan nou gen tandans pran plezi nou la a, nou ap jwe oubyen ensilte entelijans moun. Se kòmsi m ta di nou, moun ki chwazi fè l lan se li k pi entelijan, e li k pi devwe, jis pou n kapab itilize lòt pou li. Moun n ap jwe a nou ensilte entelijans li, lè w fè sa, yow! An son gwo egare ou vin sèvi avèk feblès lòt kounye an la a. Ou sèvi avèk feblès li e lanmou san w pa renmen l pou w ka prije l. Ou wè fanm ki merite lajan yon nèg, ou pa janm nan litij lajistis ak nèg sa a. Non. Paske ou wè gason tout bon an, li pa ensansib nan nivo sa yo tou non avèk kòb li pou fanm. E fanm nan depi w wè se konsa w wè nèg la aji, ou mèt konnen ke antanke fanm ou pa t merite ni lanmou an ni lajan. Paske ou wè, se yon fyète wi pou gason tout bon yo pou yo ede fanm yo avanse. sitou nan bay fanm lajan. Menm si son senp zanmi, yon ex, whatever, se ak anpil fyète pou wè w gon fanm ki rekonesan anvè w si se madanm ou, mennaj ou, manman pitit ou. Donk, mesye dam, an nou sispann pran lòt la pou enbesil, pou n pa parèt pi sòt ak rizib nan je moun. E lap pi bèl wi. Lap pi bèl ak moral pou se moun nan ki ta deside pou kont li ak kè li pou li pran responsablite l oubyen pou l ta rekonpanse w selon sa ke moun nan li vle ak sa l wè w merite a. Pa chèche vòlè l. Ou sispèk li pa reponn avèk moun ou ye an, vire do w wale. Di l wale ou jwenn sa w tap chèche a. Paske wè sa w seme se li wap rekolte. Lanati avèk Bondye pap janmen jis. Se pa tout moun wap ka vòlè. Se pa tout moun wap ka bay kou, se pa tout moun wap ka bay mato, jwe smart, abize moun. Nou renmen byen san swe twòp medam. Akimi bon, se sa l fè. Men gen lòt ki tap tou antere w avèk tout fòtune li an. Fòtune sa yo l gen l tap antere w avèl pou l gen plis toujou. Pa janm bliye sa. Se sèlman yon fanm ki soumiz ki posede tout sa yon garçon posede. Fanm nan te mèt te rich pou tèt pa l, depi w te soumiz avèk nèg w pou nèg w, ou pa posede anyen. L ap pote tout sa w, tout sa w wè l gen l ap pote l ba ou etanke fanm. Depi w se yon fanm ki soumiz, otomatikman w nan sans nèg la, w konplete nèg la. Jan nèg la te swete l la, ou fè l. Ça vous étonne? Donc, c'est pas étonnant que les mères soient les plus célébrées de chaque année. Hein? Ah, Akimi. Il vient d'être clairé, les dames plus haut. Ah, voyez encore, c'est Akimi Mbappé. Hein. Mm-hmm. Ils sont dans un supermarché à Paris. En attendant que la maman d'Akimi, elle va confirmer le retrait effectué par son fils là. Bref, c'est juste pour faire rire Ben, comme Nous a dit non tout à l'heure Le joueur footballeur du Paris Saint-Germain Akka Fakimi Il a mis tout sur le nom De sa maman Sa fortune est au nom de sa mère Il y a très longtemps Et sa femme N'a rien Du tout, comme vous le voyez C'est bien L'association fils de sa mère De Akimi. Et Akimi va organiser un séminaire. Hein? Si vous voulez, vous pouvez participer à travers ce séminaire. On va vous donner les secrets. Les secrets sur comment, par exemple, mettre son code bancaire au nom de sa maman. Et comment, par exemple, virer son salaire sur le code de maman. comment faire en sorte que maman soit toujours heureuse et belle dans le bonheur. en tout cas. Hakimi. Est-ce que vous voulez bien devenir le Hakimi de ta génération? Ah, c'est dur, mais c'est la vérité. Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.